Depi se sa map manje pandan dènye moman yo la a, pèp ayisyen mwen pran prekosyon mwen kale yo. Paske m pa vle anyen ak po yon fason pou m pa depoze manchèt mwen pou mouvman bwa kale a pa febli. Frè m ak sè m kap koute m, gwo operasyon nan sous matla Brigad nan zòn sila a nan tèt kole ansanm avèk lapolis mennen yon kokennchenn operasyon pou kwape bandi ki te anvayi zòn nan depi 19 avril. Ebyen yon seri de bandi kouri al jwenn chèf Bogi nan Ti Tanyen e lòt ekip la pran direksyon Zoranje, Mòn, Kamicho, tou prè Sodo. N ap mande ansanm avèk popilasyon sila a rete veyatif, file manchèt yo e bandi sa yo ki debake nan 2 zòn sa yo, yo deja lakòz divès kay boule. Medam, madmwazèl e mesye kontinye mobilize paske lè ou mobilize, lè ou sou fè bagay serye, menm lanati mache ansanm avè ou. Depi lè operasyon Bwa Kale lanse, lentènasyonal kou nasyonal ki te di yo ap chèche sekirite pou peyi Dayiti, tout ebranle. Ebyen frè e sè byeneme, maten an byen bonè, peyi Kanada livre 4 nouvo blende nan 18 blende nou te kòmande depi 1900 jamè. Donk blende sa yo pral jwenn lapolis. akonpanye de popilasyon an pou kapab kontinye mete bwa kale sou bandi. Frè m ak sè m k ap koute m fòk mwen di w chèf pakè Gonayiv la jwenn revokasyon l ki se mèt Serard Gazius ki libere chèf de gang kokorat san ras la aprè yo te fin mete l anba kòd. Pwoblèm nan latibonit aprè plis Pase 15 moun te fin sove anba men gang baz Gran Grif, ebyen pèp ayisyen, 2 nan otaj sa yo ki te sove, chèf de gang nan asasine yo. Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou mwen envitew rale chèz ou chita, m pral ba ou tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa w fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont nan jou pase yo, e kont sa a ki se te, Baryè a ba, men kabrit la pa ka janbe l. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se lanmen. An n pa ti krik, krak pou nouvo kont nou genyen, Bèl fanm kou Adelina men domaj li tripotay. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Zanmi pa w Fouco ki rantre lakay ou pou yon lòt edisyon spesyal. Medam, matmwazèl e mesye nap demare nan sous matla nan komin kabarè. Yè brigad nan sous matla nan tèt kole ansanm avèk lapolis rive mennen yon kokennchenn operasyon nan zòn sa pou deloje bandi ki te pran zòn sila an otaj Depi 19 avril, bandi sa yo ki kouri al jwenn Mbogi nan ti tanyen e gen anpil ki vale dlo bouch yo glòt pèp ayisyen, sak pran wout mòn Kamicho ansanm avèk Zoranje ki tou prè Sodo nan Mirbalè. Donk medam matmwazèl e mesye, rive nèg yo rive nan zòn sa yo yo deja lakòz divès kay peyizan boule jan ke wap gade videyo sa la. Anyn nèg yo kraze Zoranje. Nèg yo kraze zo ranje plat. Nèg yo antre bò chapèl, nèg yo boule plen micho. Izo 5 segond, ti Jeff. Men travay Bogi mennen pou nou. On pèp an deyò. On pèp an deyò, kote n ap manje grenn manje peyi. Nou pa menm gen lavi menn. Men ni chen rizè, ou lou di. Mèsi Bogi. Pou Wilib Moto m kon ap bò nan wout la. Pa bliye m konn wè w map pran w a pye nan solèy cho kounya e sa w vin remèt nou. N ap mande ansanm avèk popilasyon an pou kapab kontinye mobilize file manchèt nou, monte brigad, anpeche enkoni rantre lib e libè nan zòn nan pou pita pa pi tris. Frè m ak sè m k ap koute m n ap debake nan komin Gonayiv kote komisè gouvènman an libere chèf de gang kokorat san ras la Ebyen pèp ayisyen nap mande pou popilasyon an mobilize ansanm ak lapolis pou yo arive mare komisè gouvènman sila a map fè ou konnen ebyen tou swit aprè nouvèl sa a te rive jwenn nou fòk mwen di ou komisè a gentan revoke men pa bò isit jan nou toujou di l revoke pa solisyon se mare vakabon mete vakabon on kote donk nap mande popilasyon an pou pran responsabilite l ansanm avèk lapolis paske nan moman an se 2 chwa swa ou chwazi ale nan prizon oubyen w al jwenn bawon. Paske nan nouvèl Ayiti a pa p genyen plas pou ni vòlè ni pou dirijan k ap pwoteje gang. Ebyen lapolis se swa ou mare l. oubyen bwa kale lal jwenn bawon e lè ou depoze la pat sou jan de vakabon sa yo pèp ayisyen gon fason ou jere yo paske ou pa ka komisè gouvèneman moun ap soufri epi ou chwazi libere yon chèf de gang lè konsa pèp ayisyen ou chèche kòd ou lè ou fin jwenn kòd la men men men kòman pou sèvi ansanm avèk vakabon sa yo wi ou chèche kòd la ou chèche de pye bwa ou fè yo sa. Epi ou pran pye a, ou fè l sa tou. Lè w fin mare l, ou retire kanson sou li. Epi ou kite klòch la ap pandye frèzesè. Pandan klòch la ap pandye, m pa konnen si nou konn fè eksperyans sa, tire wòch sou mango. W ap tire wòch sou mango, s on plezi lè w tande mango fè brrrr, li tonbe. Pase ap se pa nan dèyè ou, w ap peze. Ae, kit mango a fin on sèl kou, sa pa gade w, pase w ap pral kriye nan pye granmoun ou, pou ke yo ba ou manje. Donk kounya la nou chèchè fistibal nou le pèp epi sa w tande a nap keyi baww wee non non non mal tonbe a monchè bon mouton bagay ou daw e konsa ou jere jan de vakabon sa yo paske si l pat nan fè tchèk monflè ansanm avèk chèf de gang nan li pa tap ka libere l frèzesè si l pat nan fè tchèk monflè ansanm avèk chèf de gang nan li pa tap ka libere l. Se paske chèf de gang nan konn fè l dous bagay la manke l ki fè ke l ka al libere l pou lage l nan dèyè popilasyon an pou bay pwoblèm. Donk se pa sèlman revoke epi se fini l lage nan savann nan, pa ka gen bagay konsa, fòk nou mare l oubyen popilasyon an file manchèt ou al chèche misye. Epi chèche fistibal nou jwe ansanm avè l. Non, jounen jodi a, fò n pa nan rans ansanm avèk yon seri de otorite kowonpi, chita pran lajan, hein, chita dous ansanm avèk bandi anbaraje a, m pa konnen si bandi yo konn nan mete aparèy nan aparèy ansanm ak yo, epi kounye a la, lage bandi pou touye nou, pou kidnape, pou fè tout vye zak malonèt sou nou, nou pa ka nan betiz konsa. Pran responsabilite nou moun Gonayiv pandan dènye moman yo la paske m konnen n ap travèse yon sitiyasyon ki difisil. Kote pastè Malo oh pastè Malolo an nou priye. Gang yo pa siperyè. Alelouya. Amen amen. Amen. Peyi a ap delivre aa. Amen pèp ayisyen chèche fistibalou Pou jwe ansanm avek grenn vakabon nan peyi sa. Peyi a pral libere aah. Sa yo te kwè a se pa sa. Depi yo komanse pedi batay e yo fek kare pedi batay. Enemi an pa siperyè. Gon lè pou sispann tòtire. Gon lè pou sispann fè mal. Fèm ranpli. Chèche fistibal nou. La polis silvouplè pran responsabilitew. Ou pa ka fin mase mizè riske laviw pou mare on sansal epi kounya la pou komisè a menm ki te chita nan birol kareman jwenn de mwayen poul liberel akoz li konn ap fèl dous. Lè ke nou pran nèg sa yo gon jan pou nou ranmase kanson yo, pou n siye grenn yo, pou nou fè yo peye anvan n rive nan komisarya avè l. Men popilasyon an, ay! Si se popilasyon an ki depoze lapat sou li anvan, ebyen le pèp. Avan w remèt li bay lapolis gen priyè pou w fè pou li. Chèche fistibal ou jwe ansanm avèk kòd gita misye. Alelouya! Oh! Alelouya! Amen! Jodi a m ba w defi, ou mandi defi, fè live. Amen! Pou di men kote w ye. Amen! Fè live. M ba w bandi k gen foli mouri, al kidnape w moun. Gade nou pou teke grenn otorite kap libere gang. Achte mab pou jwe mab ansanm avek grenn otorite kap pwoteje gang. Amen Amen Amen file manchet ou pou defann tet ou Amen. Mpa preche vyolans men tout vyolans sa se arete. Non non non nou pa gen tan poun preche vyolans men lè w tande on komisè libere on chèf de gang ou sipoze chèche fistibal ou pou tire nan boul grenn li. Ariel Henry ki koz li. Li te ka evitel sil pat papa gang. Li k sitirè yo. Li k tolere yo. Ebyen w di a it's too late. It's too late! It's too late! Revoke pa piti lany dat nap revoke vakabon jodi al revoke pou volè demen maten ou ka sezi wè li vin Minis jistis nou pa nan betiz konsa donk pèp ayisyen pran responsabilitew trase egzanp sou otorite visye yo ki nan lajistis. For the blanc to come. Amen. Nou pa bezwen entèvansyon etranjè ankò. Amen. Ayisyen se mèt kòk veye kò. Amen wi. Ayisyen pran desten w an men. Amen. Pou viv nan peyi w se tè w li ye. Amen. Tout moun pwoteje tè w. Stand for your ground. Kanpe defann tèritwa w. Kanpe defann tèritwa w. Paske fòk nou gen lapè. Moun sodo, moun zoranje kanpe defann teritwa nou pa kite bandi sot kote yo soti pou ap vin fè nou lalwa nan zòn nan. Enmi a pa si deryè frape Bondye enmi a pa si deryè sèl sa map mande blan an poul fè se poul voye yon avyon bonitò al pran tout nèg ki lan lis kanada a tout nèg ki lan lis sendomeng nan se lis sa yo se de bèl lis se de bon lis. Yo pa sipoze dòmi anpè, jan sa di nan Ezayi. Sa pa etone m, mechan pa janm fini byen, si lè mechan kwàs kòm lèv se pou èt. Aneyanti a jamè! Wi aktyèlman la a otorite yo se fistibal pou n chèche pou yo pandan n ap file manchèt nou pou bandi Dat yo ap jwe ansanm avèk figi nou yo kreye gang, yo vòlè lajan nou yal envesti lòt kote, se moman pou n chèche wòch ak fistibal pou n jwe avè yo tou. Batay pou libète w. Libète pa bay, libète pran. Amen alelouya gen yon jou kap vini zanmi mwen. Manchèt nan dada yo nap manchèt. Pa gen le chwa nap manchèt pandan nap chèche fistibal nou pou n teke grenn otorite kowonpi vòlè. Medam matmwazèl e mesye toujou nan departeman latibonit pasaje ansanm avèk pwopriyetè divès machin ki asire transpò senmak ak gonayiv leve vwa yo pou mande responsab polis la asire sekirite Wout nasyonal nimewo 1 an nan zòn Lakwa Peris ansanm avèk Kafou Pèy pandan wikenn nan gen 2 moun ki pèdi lavi yo e plis pase 30 kretyen vivan kidnape. An nou tande korespondan nou Désir Venès depi Ti Rivyè Latibonit. Bonjou Jean Wilner Sevè, bonjou Fouco, bonjou ak tout zanmi entènot e tout teknisyen kap tounen bouton pou pèmèt ke jounal la rive nan kat kwen kadino latè an nou enfòme sitiyasyon nan depatman latibonit diferan pa rapò avèk lòt depòteman yo ki deklannche operasyon bwa kale pou dechouke bandi kap simen dèy ak tèrè nan mitan popilasyon an nan depatman latibonit baz gran grif ak kokorat san ras pa sispann pèmèt popilasyon an gen dlo nan zye pa rapò avèk zak kidnaping ak brakaj tout kalte yap fè nan diferan lokalite atravè depatman an prensipalman nan komin Ti Rivyè Latibonit ak komin Lyankou. Ansanb de popilasyon sa yo pa janm sispann plenyen nan lide pou mande mouche leta vin pote yo sekou. Nan wikenn nan pou pi piti on santèn moun kidnape pa de gwoup gang sa yo nan kan Pagan Grif o nivo Lyankou nan zòn Morodwè. Plizyè kamyonèt detounen ak tout pasaje ladan pandan wikenn nan e nan Kafoupèy yon lòt otobis te detounen avèk anviwon 15 pasaje plis chofè a ak 2 moun ki te resevwa bal ki te mouri sou plas. Popilasyon sivil la ak pasaje kap travèse sou twonson wout sila a pa sispann mande ak direktè jeneral ou direktè depatmantal la pou pran dispozisyon pou anpeche popilasyon an sispann viktim anba men mesye baz gran grif yo ki reklame yo tou pwisan pou jiskaprezan pa gen pyès dispozisyon ki pran nan lide pou ta ka pèmèt ke popilasyon an ki byen motive pou ta deklannche Bwa Kale a nan depatman Latibonit. Anpil rimè pandan semèn nan pou fè kwè chèf gang Savien an ta mouri, yon enfòmasyon nou menm nou rejte ak revè de men paske sous nou o nivo Savien enfòme n ke mesye yo bèl e byen vivan ap vakye ak aktivite yo. Pandan n ap pwofite enfòme ke yo genyen manb nan gang nan ki mouri tout bon vre ki pratikman nan mòg men idantite l pa janm ko ka revele pa rapò avèk bande ke yo bande tout figi kadav la yo mete l nan yon mòg nan vil Ti Rivyè Latibonit e yo anpeche mèt mòg la menm pwoche bò kote tiwa a paske yo desann nan baz yo avèk kle a. Kòmansman semèn nan, ayè lendi a, popilasyon nan lokalite Pon Sonde sou wout nasyonal nimewo 1 an barikade ou bloke wout la pou anpeche sikilasyon selon enfòmasyon ke yo te resevwa blende ki kantone depatman Latibonit yo te dwe kite departeman an pou yo te rantre Pòtoprens. An stil de rebelyon ou revòlt kont desizyon sila, yo te bloke wout la pou anpeche travèse sou wout nasyonal nimewo 1 an. Pre absans lapolis, popilasyon an kontinye a òganize yo vè brigad de vijilans. Pou semèn nan, plizyè jenn gason k ap kite Pòtoprens nan plizyè baz gang tankou 5 segond jwenn avèk popilasyon nan Borèl ak Chandèl ki pran bwa kale siptil san pèsonn pa twò konnen Paske yo pa fè twò gwo bri ak sa, popilasyon an dekrete pèmanans absoli kont tout bandi k ap deplase pou kite kapital la pou vin polye depateman Latibonit nan vin fè yon sèl avèk baz Gran Grif ki achte depateman an lajan kontan. Popilasyon an fè kwè manchèt yo file, hach yo file, Se lapolis ki ap ret tann pou mete fen nan lavi tout gwo koure ki reklame depatman Latibonit pou yo ki anpeche yo vakye ak aktivite kòmèsyal, edikatif ak biznis toupatou k oblije fèmen nan nivo depatman Latibonit presizeman nan Ti Rivyè Latibonit se sou lòd bandi yo ke popilasyon an oblije koube chak jou pi plis y ap vin pi pwisan nan kominote a Gang Gran Grif ki te kidnape yo depi plizyè jou. Ebyen medam matmwazèl e mesye genyen chèf de gang nan ki se Luckson ki arive touye 2 otaj pou plis detay an nou tande yon korespondan nan RTVC sou dosye sa depi latibonit. Tou dabò ki te di ke maten an manm baz Gran Grif yo Yo anvayi wout nasyonal nimewo 1 an e selon enfòmasyon yo chèf gang lan ki se Luckson Elan misye ta fè yon aksidan sou moto donk men sa pa pi grav. Malgre operasyon bwa kale popilasyon li deklannche kont bandi yo, atoufè ki fè pati baz Gran Grif yo anvayi wout nasyonal nimewo 1 an, yo deja detounen plizyè ti bis ki gen anpil moun ladann Donk pa genyen blende sou wout nasyonal nimewo 1 an, donk n ap mande avèk tout moun yo anpil pridans, donk si tout fwa w ap frekante wout nasyonal nimewo 1 an, paske popilasyon yo deja bloke wout nasyonal la, puiske gen rimè k ap sikile kòm kwa ebyen ta genyen posibilite pou yo ta retire blende ki twouve yo nan depatman Latibonit, yon enfòmasyon n ap genyen pou nou pale enpe pli ta avèk direktè depatmantal la. piske moun yo yo bloke wout nasyonal nimewo 1 men chèf gang nan Luckson Elan donk mesye ki tap sòti sou wout nasyonal la misye fè aksidan men sa pa pi grav ke sa nan lokalite ebyen ki twouve li patikilyèman ebyen bwa lavil donk bandi ak zam ki fè pati de baz gang rit yo yo touye 2 otaj ki yo menm te sove e ki te pran direksyon Jan Deni kote manm kwalisyon avèk ti mepri Ensikoni te pote sekou bay moun sa yo, yo te ba yo manje, rad, yo te pwan, yo te pran swen yo sou le plan medikal piske yo te avèk ale avèk yo nan dispansè, genyen 2 nan moun sa yo gerye donk ki yo menm tap retounen lakay yo, vrèsanblableman li ta sanble ke moun sa yo yo ta prale di kote de Vèrèt piske direksyon yo te pran an se direksyon enben pou ale patikilyèman nan zòn gwo chodyè donk se la yo ta pral eseye pase pou ale lakay yo men malerezman ke moun sa yo yo pa konnen zòn nan trè byen donk y al tonbe nan yon lokalite ki rele segi ki tou prè savyen premyè seksyon kominal sigi latimonim e selon enfòmasyon yo se ta abitan nan lokalite sa ki ta alète chèf gang nan. Luckson Elan ki te vin pran moun sa yo e pa lasuit misye ta pral fizye yo nan yon lokalite ki tou pre a ki rele Bwa Lavil e lage kadav la, kadav yo, ebyen nan rivyè Latibonit. Epi an ske atrè operasyon Bwa Kale nou konnen ki ap reyalize anpil kote nan peyi a patikilyèman nan depatman Latibonit nan zòn Venò katriyèm seksyon de Wot Senmak, Ebyen abitan yo, yo òganize yo an brigad vijilans kote ebyen y ap bare agoch tankou adwat ebyen pou anpeche bandi k ap sòti nan lòt zòn yo patikilyèman nan kapital ayisyèn nan pou yo pa vin pran refij ou di mwen pou yo pa travèse piske e pa bliye wout nasyonal yo li pratikman parèt difisil sètèn fwa donk se ki fè ke yo itilize yon lòt wout ki rele gran fon. e se la yo fache pou yo kapab retwouve yo ebyen ale di kote de di kote de komin Lyankou pou yo kapab rejwenn fasilman ebyen swa manm Ti Grif oubyen Gran Grif ki twouve nan Savyen. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila a. Gen pwoblèm wi. Nap mande moun Latibonit tanpri kontinye kontinye mobilize puiske nou konnen otorite yo kanpe. an mal makak yo pa di nou mouri yo pa di nou simityè rete vid medam matmwazèl se mesye ensolit nou pou jounen jodi a eske w wè lye kote kòripsyon an rive heh misye genlè pa okouran si lap marye e non sèlman sa tou fi a pa okouran si makiyay la ret nan tèt misye padon si makiyay la rete nan vizaj misye pase franchman m poko janm sezi konsa. Oh Men se kwa listwa hahaha oh Rete Men makiyay la ret nan figi misye wi genlè son mas fi a te Mezanmi Humm ala trak Mesye marye lajounen Kounya nan demen maten lè fi sa fin lave vizaj li wap rekonèt li hahaha ala traka pou lave kayitè bon jan bagay la ye la pèp ayisyen. Pito yon nèg pran nan chamwa chache medikaman pou pran olye w pran nan makiyay wi. Hay bagay la difisil. Medam, matmwazèl e mesye, n ap fè yon kout pye nan departeman Nip. Jounen jodi a menm, divès elèv lise te foule beton an pou kapab egzije otorite yo peye pwofesè yo yon fason pou ke yo kapab travay puiske fòk yo prepare yo pou yo al patisipe nan egzamen ofisyèl k ap gen pou fèt nan mwa k ap vini yo la. Ebyen frè e sè byeneme, deblozay pete nan manifestasyon sa a ant elèv lise ansanm avèk elèv kolèj, anpil kout wòch tire sa ki lakòz lapolis te debake an nou swiv Ou konnen etanke pwofesè m ye, m te parèt nan Kanado an, se lekòl mwen, m t ap pale avèk staf yo nan direksyon an, kòman yo kapab fè yon jan avèk sa. Kounye la elèv yo ap di, wach konnen fò m pase m al lakay mwen, m kanpe ale ka m ap pase. Kounye la etan m prale, chèf lan gen yon elèv l arete li se jenn fi, men elèv la bò kote m lan la, m di chèf lan elèv lan pa t nan tire wòch, ou pa ka arete elèv lan. Kounye a m ap pale li di konsa, e nou menm sa k ap fè elèv yo fè manifestasyon isit? Kounye a misye m di manti w ap bay la, fò modere langaj ou. Misye di konsa, e nan vil la m ap mache, e nan nwit m ap mache, lapwaz avè m. Men, nou mande eleko kolèj Jilyen èd. Olye yo ban nou èd, yo pa ka ban nou yap di nou non yap tire boutèy sou timoun yo. Sityasyon an konplike. Donk, frè se sè byeneme m raple m lè m te lekòl nan lise, nan lise 3 mwa lekòl ou fè wi, 3 mwa wi. Ou soti an oktòb, ou fè premye kontwòl. Lè janvye kòmanse, apati de fevriye apre kanaval, manifestasyon pou pwofesè. Epi ou pral jwenn pwofesè fen me, e 3 mwa lekòl ou fè, ou pa fè anpil non. Gad travay nèg yo ansanm avèk edikasyon wi nan peyi sila. Antouka, M espere ke minis edikasyon an pran responsabilite l, peye pwofesè yo pou timoun yo kapab kontinye aprann. Nan lakou Pòtoprens, ouvriye tekstil ansanm avèk abiman foule beton an pou ke yo mande kòm salè minimòm 2500 goud. Malerezman, malerezman, Manifestasyon an pa t arive fè pakou l te prevwa a sou wout Dèlma a, nan kafou ayewopò lapolis ta pral bonbade manifestan yo ansanm avèk gaz lakrimojèn. Pou plis detay, ann tande deklarasyon kèk manifestan nan mikwo tak 509. Yo soti pasifikman nan zon api an pou yo fè revandikasyon yo pase. Kòm jodi a nou te anonse 3 jounen mobilizasyon pou nou pote. revandikasyon yo, ki pa lòt ke se 2,500 goud kòm salè minimòm, pou nou mande akonpayman sosyal, pou mande pou Ariel Henry, pou l pran yon dekrè pou rapòte lwa 3 8 la, pou nou mande pou ke patwon yo, yo sispann fèmen izin yo, San yo pa peye ouvriye yo sa yo rele prestasyon legal yo. Tankou jodi a, genyen ti nyewo manifaktirin ki fèmen depi 5 oktòb. Yo pa touche, yo pa travay, genyen Horizon ki fèmen, genyen Val d'Or ki fèmen, genyen SNH Global nan Karakòl ki fèmen, genyen Ayiti Premye, Kay Bekè ki fèmen, koz ensekirite. Nou te vini nan lari a jodi a, se pou nou te pote revandikasyon nou. Pou n di non nou pa kapab ankò a 685 goud kòm salè minimòm, pou n di nou pa kapab ankò ak ensekirite planifye ki gen la a, pase Leta se li ki planifye ensekirite ki gen la a, ki fè kòmand pa gen kòmand nan peyi a, genyen plis pase 20 mil ouvriye ki pèdi djòb yo. E se poutèt rezon sa nou te vin nan lari a. Nou konprann fò e mal ke lapolis. Tap fè yon bon akonpayman depi Sonapi e rive nan Dèlma 30 lan, yo jwenn lòd ki di pou nou pa manifeste devan biwo Premye Minis Ariel Henry ki pa respekte libète moun, ki pa respekte dwa moun genyen pou yo manifeste. E se nan optik sa a nap di gaz pa gaz nou pap kanpe nan mobilizasyon an. Demen si Dye vle mobilizasyon pi rèd, mèkredi mobilizasyon pi rèd. jiskaske yo tande vwa larezon, yo bay 2500 goud kòm akonpayman sosyal e ansanm ak akonpayman sosyal ki yo te prevwa nan bidjè a, fòk ouvriye yo jwenn li, nou pap kanpe toutotan revandikasyon nou yo pa satisfè. E ou menm bèl madanm, bonjour, di nou a ki santiman jounen jodi a ou vin patisipe nan manifestasyon sila a? Ankò, premye me nou te la, nou te vin krache kòlè nou bay gouvènman a tout leta pou yo tande kri nou, paske nou gen 20 tan nap travay, nou gen 25 an depi nap travay, nou pa posede anyen, si sa nou touche a, yo ranmase l nan taks, yo pran ona, yo pran ofatma, yo pran CFGCT. Yo pran Iris, e m konnen Iris son tab yo ta dwe touche chak 1 an. Yo pran chak tizèt sou nou. Nou vin mande kot lajan sa yo ale, paske leta pa regle anyen pou nou. Se chak fwa nou pran beton an, se lè a leta chonje nou egziste, yo krache sou salè a. Depi nou pa pran beton an, yo pa konnen si nou egziste. Ebyen nou tounen sou beton ankò. Nou vin mande Ariel. Ak tout boujwa salòp li yo kap finanse l yo pou sa yo fè avèk lajan nou an. Ane pase an fevriye ane pase, yo te ba nou 685 goud. Lè sa a 685 goud lan te vo 6 dola 22. Jodi a 685 goud lan li vo 4 dola averite. Olye salè nou monte, se desann li desann. Tout bagay monte. N ap gade lòt rafèy la lè nou fin kouche pou nou peye yon ti sòl. Depi n fin peye yon ti sòl pou n ka peye chanm kay n ap dòmi an, nou pa jwenn anyen pou n tounen lakay nou ankò. Pitit nou ap mouri lafen, nou pa ka peye lekòl pitit nou, nou pa ka manje, nou pa ka bwè. Yon bokit dlo ap vann 25 goud, nou pa ka viv avèk 685 goud ankò. Nou vin mande Ariel ak tout boujwa salòp ki nan peyi a pou yo panse avè nou. Se moun nou ye tou. Se nou pwotèj sosyete a. Travayè nou yo ap mande nou pyès grann nou, pyès gran papa nou. Kot nou jwenn li? Kot nou jwenn pyès sa yo ap mande nou an? Lè majistra, depite, senatè vini, yo leve l pa valiz, pa makout, pa sak ba yo pou yo al finansye bandi, pou pete fyèl nou nan lari a. Timoun nou yo pa ka al lekòl. Lè pou n al travay, se yon peripesi nou ye. Se anba katouch n ap janbe. 685 goud yo ba nou an pa menm ka peye machin pou n vin travay. Vwa pou n ka manje, vwa pou n peye lekòl, vwa pou n peye kay pou nou dòmi. Pi fò nan travayè jounen jodi a la se nan lari yo ye. Sa k kite kay yo, sa yo boule kay yo, sa yo ap vyole, y ap fè nou tout kalite sa k pa bon nan peyi a. E n ap travay nan move kondisyon. Menm dlo trete yo pa ba nou pou nou bwè. W ap gade chak jou travayè yo ap tonbe. Gen travayè k ap di entèl mouri san malad, se pa vre. Moun yo malad. Kòman moun sa yo fè viv, kòman yo fè reziste? Antouka, mezanmi, nou gen dwa nou pou n manifeste pou ke sa kapab chanje, kontinye mobilize pou ke nou jwenn sa ke nou bezwen puiske nou travay pou sa. E ou menm mesye, di nou ki sa ki pouse ou soti jounen jodi a pou vin patisipe nan kokennchenn manifestasyon sa? Paske nou menm etanke sektè ouvriye nou pa ka rete bwa kwaze pou nou rete pou nou ap viv nan sistèm sa ke nou ye jounen jodi an la. Kòman w ka konprann leta moute gaz anndan peyi an epi menm salè ouvriye yo toujou rete avèk menm kaskèt chinwa ke li ye la. Jounen jodi an la mesye on tout moun tout kote nèt lan peyi dayiti nou ka fè kalkil sa. Se yon bagay ke ki senp li ye. Jodi an la pa gen moun ki ta bezwen sipoze di moun pou yo soti nan lari non. Tout moun ta sipoze soti nan lari depi se yon moun ki gen moun kap travay nan faktori ou ta sipoze soti pou pran lari paske jounen jodi an la bagay la pa bon yon moun kap travay nan faktori li paka peye kay li paka peye lekòl li paka al lopital li paka manje byen imajine w ou manje nan faktori li ap vann 450 goud a pi piti kòb pi piti kòb wi pou w genyen pou w achte yon manje anndan faktori se 70 dola ala yo gen pou jounn yo manje. Ti Jan, se 500 goud pou gen pou manje w manje mesye. Men kòman w ka konprann sa? Tout moun anndan peyi an ta sipoze leve kanpe pou nou di non, nou pa kapab avèk sistèm sa ke nou ap viv la. Pou nou di non. E m ap mande tou mesye Ariel Henry, jan ke ou te mete grenn nan bouch ou, ou te kanpe, ou te di ke fòk gaz la moute a, ou te moute gaz la anndan peyi an. Fòk ou kanpe pou leve, pou moute salè minimòm. Sektè ouvriye yo anndan peyi an. Ouvriye yo pa kapab ankò. Ouvriye yo pa ka viv lan jan ke yo ap viv la ankò. Ouvriye yo pa ka sipòte ankò. Paske ouvriye yo, se yo menm ki manman nou. Se ouvriye yo ki papa nou. Se lan zantray nou ouvriye yo sòti. Paske nou menm, si ke nou vle pou peyi a chanje, fòk nou mete ansanm avèk ouvriye yo. Mèsi. Adje gason, si nèg yo gen grenn, yo gen grenn pase berejèn ak wowoli. Mwen panse ke kanmenm, yo ap fon jan pou ke yo. Panche sou ka ouvriye yo pou wè kòman yo te kapab ogmante salè yo puiske sitiyasyon an ekstrèmeman difisil nan peyi Dayiti. Ann ale chè madam, di nou ki sa k mete ou deyò maten an, fè vwa ou pase nan mikwo Tag 509. Mwen gen 7 mwa fè met rafè li pa janm banm yon gou mwen menm e poutèt sa m pran lari a epi tou map travay nan faktori map mal touche e pou ariel ale m bezwen touche wi. Yo dwe di nou razè samdi. Fò yo moute salè minimòm nan ba nou. Nou gen 4 an depi nou travay nan tou gen yon manifakti, yo pa ba nou yon goud, travay la gen 7 mwa la depi l fèmen, yo pa ba nou yon dola e yo pa janm di nou anyen. E pou sa nou pran lari a pou kòb. Jodi a la nou mande salè minimòm nan 1500 goud, 2500 goud. 2500 goud, 2500 goud. Nou menm òganizasyon sa yo fèt nan anndan izin yo kòm òganizasyon sendika. Yo di revandikasyon nou sa li ye. Nou pa ka ouvriye, n ap travay rèd, jodi a nou pa ka manje. Yon plat manje anndan faktori a se 60 dola de. Pou m peye machin pou m sot Kafou pou m vin travay, se 300 goud mwen peye. Ou imajine w mwen manje yon manje pou 300 goud, mwen peye 300 goud machin, fè m gen nan 600 goud la ou m ap travay pou 685 goud. Jodi a se sa ki motive nou nou pran lari a pou nou mande. Ogmantasyon salè minimòm nan. Ogmantasyon salè minimòm nan mande 2,500 goud kòm salè minimòm. Jounen jodi a nou pap kanpe nou menm ouvriye. Nou te wè ane pase te gen ouvriye ki te mouri nan mouvman an. Yo panse nou menm zon, yo panse nou se zonbi. Jodi a nou manje sèl. Nou reveye, nou pap travay pou 685 goud ankò. Revandikasyon nou an se 2,500 goud kòm salè minimòm. Mèsi laprès. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila. E ou menm bèl madam, poukisa ou nan lari? Vwala medam matmwazèl se mesye ou tap tande deklarasyon divès ebyen ouvriye ki nan kap travay nan faktori ki egzije yon total de 2500 goud kòm salè minimòm men talè gon lòt sitwayen ki la nou ta renmen fon ti pale ansanm avèl sa se arab ke Komisè Jacques Lafontant mete manda damne dèyè l. Donk, nou wè l ansanm avèk yon bann manchèt l ap distribye. Arab, kòman nèg ye, kòman lavi a ye, pale ansanm avèk nou, manchèt sa yo, kisa yo ap fè nan men ou e tou ban nou kèk detay sou dosye Ou menm ansanm avèk mèt Jacques Lafontan souple. Operasyon an lanse, boule tèt, koupe tèt bandi. Operasyon an lanse, operasyon an lanse, operasyon an lanse, operasyon an lanse se pòt an pòt, mache bay manchèt la se li kap kòmanse la. Nou pral di ke nou menm nou pa nan, nou pap bere bandi. Nap kanpe bò kote lapolis nasyonal pou nou fè batay bwa kale a kontinye. Nou pap pran nan entimidasyon, operasyon an lanse. Koupe tèt bandi. Operasyon an lanse, boule tèt, koupe tèt bandi. Ok nap avanse pase de pòt an pòt nou pral bay manchèt yo. Koupe tèt, boule tèt bandi. Delibere tèt ou madanm. Delibere tèt ou. Operasyon an lanse, koupe tèt, boule tèt bandi. Banm wè pa tande. Operasyon an lanse. Koupe tèt, boule tèt bandi. Defann tèt ou madanm. Defann tèt ou. Kote. Koupe tèt bandi. Mesye mwen mwen. Mesye mwen mwen. Pap pran nan entimidasyon Jak Lafontan vòlè tè, vòlè kay ki mete manda komisè gouvènman l dèyè m, nou menm nou di ke. Tout etan nou jwenn sipò nap achte manchèt la nap pase bay li chak jou pou moun ki pat jwenn yo nap pase nap kontinye bay apati de mèkredi nap kontinye bay manchèt la operasyon lanse koupe tèt boule tèt bandi operasyon lanse koupe tèt boule tèt bandi. Eske ou verifye, ou idantifye moun ke wap bay yo a, paske nou konnen gen de moun. Dat fè nou menm nou fwape pòt an pòt, nou remèt grenn manchèt la de pòt an pòt, nou pa bay li a ti jèn, nou pa bay li avèk de. Banben, ke nou menm nou di sa, zòn katye popilè yo pa gen dwa ap kouri, popilasyon pa gen dwa ap kouri pou l pa konn kote pou l ale, pou l pa konn ki plas piblik pou l ale pran souf. Jodi a se yon grenn manchèt ki ka libere tèt li. Jodi a, minis jistis la di w gen de teritwa pèdi, li menm se nan avyon ke l ka pase ladan yo. Nou menm nou pa gen avyon. Se yon grenn manchèt ki ka delibere tèt nou pou n desitire bandi. Ann desitire bandi pou pa gen teritwa pèdi pou nou. Pase jodi a lè w gade pou w wè. Zòn Sid la nou pa ka pase, zòn Nò nou pa ka pase, Kanaran tout kote gon perimèt ke ou pa ka travèse, jodi a son grenn manchèt, nou pa nan bere bandi. Jodi a kèlke swa popilasyon ki pran grenn bandi, operasyon lanse, koupe tèt, boule tèt bandi. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa, medam matmwazèl e mesye li enpòtan p. Amen alelouya medam matmwazèl e mesye an parlan de manchèt map fèw konnen jounen jodia menm peyi kanada arive livre 4 nan 18 blende ebyen depi plis pase yon lane gouvènman ayisyan te kòmande pou ke lapolis kapab jwenn pou mennen operasyon pou mete sekirite andedan peyi a. Donk depi lè nou pran manchèt Canada gon jan lap mache prese pa konn sak pase bagay la cho dèyè nèg yo donk 4 nouvo blende sa yo pèp ayisyen pral mete sou sa ki te la deja yon fason pou popilasyon an ansanm avèk lapolis kontinye mache gade non Bwa kale nan dèyè bandi, nou pa gen tan pou n met bandi nan prizon, puiske sa ki nan prizon an lajistis li menm se biznis li fè ansanm ak yo, ansanm avèk òganizasyon dwa moun pa janm gen jijman ki fèt, pèp ayisyen file manchèt ou pou ke ou bay tèt ou jistis. Frè m ak sè m k ap koute m byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo k ap rete. Skandal la kontinye ap pousib chimen l nan diplomasi ayisyen an. Nou raple nou Léon Charles, wi ton Léon Charles, eh, ansyen direktè lapolis la, ebyen medam, matmwazèl e mesye, selon departeman deta a ki mande pou ke misye kite pòs la rapid. Léon Charles ki t ale kòm diplomat nan OEA aprè asasina prezidan Jovenel Moïse, yo mande pou l rantre lakay li rapid. Eske Leon Charles ap desann pou l al ede nou nan bra kale a? Se kesyon k ap poze. Kòm li gen teknik, li gen taktik, li te pase chèf polis. Ebyen eske se popilasyon an ki pral kwaze avè l? Se kesyon k ap poze. Antouka pèp ayisyen, hey! Bagay yo plis pase sa nou te kapab imajine. Aktyèlman la m ap poze tèt mwen kesyon nan peyi Dayiti, kiyès nou ka fè konfyans? Akiyès nou pa ka fè konfyans? Yap enstale gwo chèf nan peyi a. Yap enstale yon gwo chèf wi nan lapolis wi annou swiv ansanm pèp ayisyen. Mèsi prince direktè bon jere pa bokou de mo wap di yo a touse ki m'ont ede pandan les 14 mwa ke je pase isi yo san et sans vos supports Pétionville ne serait pas là aujourd'hui, après tout, après ces, après ces, ces mois de turbulences que nous venons de suivre. Merci encore, il faut garder, il faut garder en mémoire, il faut garder dans tout, dans tout vos, dans tout ce que vous allez faire, il faut garder ça. C'est que sans vous, San vou nou n seron pa la. E le peyi nou rap le peyi nou rè nou rè pa nou rè pa en lye pou tou l moun pe veni en lye pou tou l moun pe veni pou fè se zacha se zanklèt tan byen ke mal je vou demande de done o komisè aladen aladen Atò nou pa ede la polis. La polis strese tou wi. A yon stress kap kale polisye. Hahahaha. Son stress wi pèp ayisyen. Post a ba l yon stress ki pa piti. Ede la polis. Mete bra kale sou gang. Wap wè si yo pap pale byen. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa. Antouka, jan m toujou renmen di l, Ayiti dictature, la pelle des Antilles, Ayiti demokrasi, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete, ki vivra vèra, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun. Randevou k a se demen maten sizè. Pou jounal tout ayisyen konekte mwa bizou bizou one love kontinye mobilize.